Ansyen minis jistis e ke lè yo tap pale de mwen ki te di konsa e ke G9 a tout Jimmy Cherizier Barbecue nou bloke tèminal Varreux e ke menm non nou l pap site l pap ba nou valè. Lucmane Delille, ou sanwont anpil. Ou sonje, map tou pwofite mande udmo eskiz paske m pat site non w polisye udmo. Yon polisye udmo tout moun konnen k rele Gazolin. Ou sonje w te voye Gazolin lakay mwen Dèlma 6 vin kote m pou te mande estrateji kòman pou te fè l te voye mande m kisa m gen bezwen. Ki kantite zam, ki kantite bal mwen bezwen e ke pou nou te kapab atake Vilaj de Dye. E ke m pa t reponn paske m te chwazi pa antre nan sa a. Nou te gentan fè m abi, nou revoke m nan lapolis. M pa t chwazi fè sa a pou nou. Rickman Delil, Ou pa site non m, mwen menm mwen site non w. Ou se yon vagabon a kostim, ou se yon gang a kostim epi k ap bay imaj moun de byen. Sonje, engra, ou te voye kote m. Memwa kout, souf kout. Ou te voye kote m, mande m ki kantite zam, ki kantite bal mwen bezwen. Avèk strateji pou antre vilaj de Dye. Pèp ayisyen, moun sa yo pa bon moun. Jodi a leve kanpe, ann kontinye mobilize, kanpe dèyè barikad nou jiskaske n dechouke sistèm sa. Moun k ap pale a rele Jimmy Cherizier. M t ap pale nan non fòs revolisyonè, jenèf an fanmi e alye. Anpil gaz e nan tout direksyon e bakòp la bon li pa gen plak pa dèyè m pa ka e idantifye ki bakòp li ye l ap kouri dèyè manifestan yo yo sot bay gaz e dèlma 33 nan kafou 33 a kounya y ap desann. E nan 30 nan la, e yap bay gaz nan tout direksyon. Fòn di, e manifestasyon an li kraze pou le moman, e tout moun oblije kouri. Nap kite, nap kite espas la studio pou nou kapab chache yon lòt andwa. E gaz la gaye nan tout direksyon, o nivo Delma 33 e 32. E o nivo tou e delma 19, delma 30 e tout zòn sa yo nèt se gaz e la polis bay fòn di manifestan yo gaye tout anndan delma e pou moman nap pale la a paske yo kouri nan tout direksyon nan tout direksyon yo yo oblije kouri pa rapò avèk gaz e la polis ap bay fòn di se 2 bakòp e nou poko ka idantifye nou an bakòp nan 33 la nou poko ka idantifye l. Bako kap bay gaz anba la nou poko dekouvri nou pa gentan idantifye l. Sitwayen di nou ou nan manifestasyon la sak mete w nan manifestasyon. Laprès m byen kontan ou wè l ou wè jan nap manifeste nou pa kraze n pa brize n pa piye epi Ariel voye Yo vin ba nou gaz. Ariel voye kraze manif la nan men nou. Enben se pou nou di ekip ki la a tèlman pa gen anyen lap regle, enben men sa yap fè nou. Popilasyon an pran responsablite n. Paske jiska prezan nap pale de Ariel la, se paske pèp 86 la pa la toujou. Si pèp 86 la te la toujou lè sa a nou tap pale de Ariel o pase. Donk, sèlman lè yo wè nou chanje faz, pou yo pa di se jèn nou ye, nou te kriminèl deja, nou te iks, nou te egrèg. Paske tout bèt je ne mòde. Gade kounya la nap fè sa Ariel ap jennen nou lè nou mande Ariel pou pèsòn moun pa di ke nou pat gen dwa mandel konsa mèsi la près. Vwala e studio e se konsa sa ye nap retounen moute nan 33 a pou nal wè ok nou wè manifestan kanmenm e malgre yo gaye yo kòmanse ap regwoupe yo men nou pa wè check sound nan nou pa wè check sound nan e fòn di sou tout kotem ye la nan 33 la map konstate gaz e ki kontinye ap bay pi wo a la men nou poko ka idantifye nan Delma konbyen gaz la men kote ni a nou konstate e gaz kap bay nan tout direksyon e fòn di e manifestan kontinye ap regwoupe yo de tanzantan men nap gade kèk grenn moun e kèk grenn manifestan kap leve men anlè balanse men yo se jis pou yon siy. Lè yo paka peye lekòl pitit yo se nou k ba yo kòb mesye e poze poze poze lè moun tire wòch sou lapolis la m garanti w nap aranje nou pèp la ap tire wòch devan nou nap tire bon bagay dèyè talè jounalis yo pase devan pou pale a lapolis yo m swete nou pran nap di polisye yo. Nèg ki gen gwo lajan Nan men Rosvilla peti frè Nan men René Monplezi Pou tire kilik yo Nan men Vladimir Paraison Pou tire kilik yo Di yo Nou manje kòb la nou manje l nèt Paske pèp la pa bay nou opòtinite pou n touye kilik Nou ka bay kilik gaz Men n paka bay kilik bal Paske gon grenn bagay m vle polisye yo konnen. Jodi a lopital nap revandike a yo pa genyen l tou. Bon jan ledikasyon nap revandike a yo pa genyen l tou. Wout nap revandike a yo pa genyen l tou. Lè nou mande ajisteman de salè yo, mesye van koze, mesye, mesye, lè nou mande ajisteman de salè pou moun kap travay nan faktori yo, polisye yo ladan l tou. E sak fè nou di lapolis aranjew pèp kap batay nan lari a e pèp ou li ye kamarad yo pale avèw pa tande pèp kap batay nan lari a e avèw li ye lèw maspinen nou ou fè nou anvi chimè ou fè nou anvi tout bon bagay paske nou anvi revanje nap di polisye yo sonje pitit nou poko ka al lekòl menm jan a pitit moun ki nan lari yo. Sonje pitit nou pa ka manje menm jan ak pitit moun ki nan lari yo. N ap di polisye yo, lè yo pa bay kouran Dèlma, yo pa bay li Laplèn, yo pa bay li Site Solèy menm jan tou. Sa vle di nou tout nan blakawout. Lè Elbe oubyen Lè Elbe oubyen Vladimi Parezon voye w,